Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la CAO pour capable porter une nouvelle émission. Nous sommes le mardi 29 novembre 2022. C'est le 29e jour du mois de novembre en cette année. Ça veut dire, mois novembre, non, li allez, li Et Map di nou nou pa bezwen fè jalouzi anpil moun paske mwen pral fè yon emisyon pandan tout mwa desanm nan map fè emisyon pou m felisite tout moun ki sou chanèl la e m panse ke gen yon jou map monte live map ba nou yon randevou map menm fè yon spot pou m di nou kilè map monte live la map fè anviwon inè e menm dezè pou m kapab pale avèk nou pale nou de avanti rèl pod lan m panse ke se yon trè bon pwojè e pi tou apati di mwa de desanm an sèt ane Ebyen nou pral lanse yon apèl pou moun kapab voye ti don paske nou anvi fè kèk ti kichòy. Epi pou tout moun ki pran inisyativ pou kapab netwaye bò lakay ou, pou kapab fè yon seri de bèl bagay, ebyen n ap di w big up e nou menm n ap voye pwojè w lan anlè. Kòm pa egzanp DJ Arsenic nan blòk sat la ki li menm kòmanse yon bèl pwojè konsa donk nou pral chache kichòy pou li. N ap gen pou nou pale de pwojè sa tou. An gwo, m panse ke se pral yon veritab travay e sa pral fè ou anpil plezi. Alò, se pati pou vòtre emisyon. Gen yon dam, dam sa nou te gen chans dekouvri li, se te, sa fè dezan. Ba wi, sa fè dezan, se pitit mèt. Renol Jòj. Dam sa a rele Sara Elèn Jòj, pitit avoka Renol Jòj. Se avoka li ye tou. Li blese pa bal sou wout Frè la nan komin Petyonvil nan aprè midi lendi 28 novanm 2022. Daprè premye eleman enfòmasyon avoka a, viktim yon tantativ kidnaping sepandan. Yon sous pwòch komisarya Petyonvil ki montre li prudan sou dosye sila refize pou pale sou kesyon tantativ anlèvman. Men li konfime ke viktim nan pòte li byen kote li lopital. Sous polisyè sila fè kwè yon ankèt deja louvri sou kesyon sila. E yo plonje pou yo te pran ti dam nan, sou vèsyon ki gen awè ak kidnaping nan, mwen kwè se nan zòn wout frè lan, e si nou pale de wout frè, alò kiyès ki pran kontwòl zòn sa yo, paske lè gen yon zak ki pase konsa, toujou poze tèt nou kestyon, pou nou mande, kiyès ki fè aksyon sa? Anpil moun di ke se ta nèg vitelòm yo, men sa konn rive tou, Si a de bandi zalye ki yo menm ap chase sou tout tèren, ebyen sa te kapab rive ke yo vini, yo frape la. Men ekoute, dam sa a ki li menm, jan nou te di ou li, 2 zan de sa, nou te wè li sou yon video kote ke li tap plede an fas Jean Ronel Senatus, men fòn di ke peyi sa a de jou an jou, moun pa egzan ladan. An nou tande mèt Renol Jòj an yn minit ki li menm te konfime atak sila e deplore sak pase a. E m pa konn, m tèlman preyokipe m pa m pa sonje rele komisè Caleb, se koulè w ap di m sa la, lespri m vin sou sa. Donk m pa konnen, m pral rele komisè Caleb pou konnen ki dènye enfòmasyon ki genyen, m ta byen renmen konnen. Maintenant kote sa fèt se nan wout frè bò akademi l nan ki zòn. Mwen pa konn sa akademi te soti men se sou wout frè la wi se sou wout frè la yo te ye men m pa konn nan ki nivo m pa konn nan ki nivo paske pandan m chita la epi lide m frape sou li epi m rele l m mande l kote w ye epi m tande pon pon pon pon y ap tire sou mwen y ap tire sou mwen epi bon li panike ou konprann epi epi li di woy bal kawoutchou m pran bal m di pa kanpe woule sou flank pa kanpe pa kanpe Bon, epi bon, e ki fè l sove reyèlman? Paske nèg yo t ap pousuiv li. Ok. Ki jan w kalifye sa k pase a? S on ensekirite jeneralize? S on atak sible? M poko ka di w anyen, m pa ka fouti bay li paske pou fò m ta gen anpil, fò m ta gen tout eleman yo nèt epi m t ap di sa se sa l ye, m pa gen, m pa gen eleman yo non. M gen dè fè, dè fè men pa lè fè. Ou wè? Enol Georges, c'est le père de Sarah Hélène Georges. avocat. Tous deux, c'est avocat. Une citation que m'a partagée ensemble avec nous dans l'émission là. Moi, retrouve ça dans une chanson Démonstration de Gifta. Pour les gens qui adorent écouter des titres, de belles chansons comme ça. Donc, euh, pas de concept préféré. Mwen di nou ke nan fen ane a, pral genyen anpil lòbèy nan kapital peyi Dayiti. M te di nou sa pa vre. E m te di nou ke fèt atansyon a vou paske anpil moun pral mouri pou fen ane sila a nan Pòtoprens e atravè anpil lòt zòn nan peyi Dayiti. M te di nou ke nou kapab gen yon ti akalmi disi Mwa janvye 2023 oubyen nan ane 2023. M chita anba bouch granmoun. M tande lè granmoun ap pale. M chita anba bouch saj. Mwen tande lè saj ap pale. Paske, ekoute, konsèy de pawòl, ou pap tande yo lòt kote ke nan bouch saj yo. Lè saj. il se konès e je kwa ke sa pap trò deranje yo le fèt ke mwen vini ak yon apwòch konsa men tande byen m te toujou di nou yon maksimòm de prekosyon alò kant je di le pli malen se le pli avèti konprann byen ke lè w konnen yon zòn pa bon yo avèti w fòk ou pran prekosyon a bè wi Pa egzanp lè m pran yon nèg tankou Ti Watson ki te nan G9 ki gen pwoblèm ansanm avèk nèg G9 yo. Il devient par la suite un Robin des Bois. Poukisa li vin pi malen? Paske li konnen tou senpleman ke Yo bezwenn pou yo touyel yap chachel pou yo touyel donk se se yon sòt davètisman e li menm li vin male se osi senpl ke sa se nou menm tou lèm di pral gen anpil san kap koule anpil moun kap mouri prekosyon prekosyon wi e prekosyon ki male an le pli male se le pli avèti. M pa konprann. Mwen m nan vil la la a. M konn kote pou m met pye m. M konn kote pou m leve pye m pou m mete. M konn a kilè pou m mache. Hein? Paske ou pa konn kiyès ki renmen w kiyès ki rayi w. Dayè m konn kiyès ki rayi m yo. M konnen sa k ap tante renmen m yo. Eske n konprann? Donk, se pou m di nou ke lè n tande yon mesaj fòk nou pran anpil prekosyon. Fòm di nou ke bandi nan savyen frape. Nèg yo frape ankò. M kwè genyen swa 2 mò ak blese nan kad yon atak sou yon machin ki pote gaz. Mezanmi bagay yo rèd nan peyi an. Map mande m. Eske la polis ap ka fon bagay? Paske nou nan fen ane, pa bliye fen ane se moman pou nèg fè kapital yo. Sitou bandi, gwo bandi, ti bandi, fon nèg yo degaje yo pou yo kapab jwenn kichòy pou yo manje. Men, si nou rive nan moman sa, nou pa ka jwenn aktivite. Sa vle di pral gen pwoblèm. Sa vle di, nèg yo pral pran wout la la, yo pral fè kidnaping, yo pral brake moun. Pral gen anpil pwoblèm. Se sa k fè m di nou mezanmi, pran prekosyon. Ou wè mwa desanm nan la, si tout moun te kapab rete lakay yo, nan Pòtoprens, nou kite tèren an pou bandi ak lapolis sèlman, bandi ta kidnape lapolis, epi m pa konnen ki sa k ta fèt, y a degaje yo. Men. Nou pap kapab jere sa mwen kap vini pou desanm nan la paske nèg yo pral vòlè anpil, yo pral kidnape moun anpil epi yo frekan wi. Mwen menm ki pi gwo pwoblèm m gen avèk vòlè ou konnen nèg a menm nèg kap fouye moun nan lè nèg a fin fouye w li joure manman w li di w vòlè ale ò se li k vòlè a wi. Pa egzanp gen yon seri de ti bandi pwèl pete nan kanaran lè yo pran yon moun la yo antre anndan avèk li efawouche yo fawouche w ou pral byen pase. Mesye banm di nou yon bagay tou gon lè kap rive tou yap pete nou yap pete nou. Paske pa bliye, tout sa w ap fè, manje ou renmen, se ladan l lajan w gaspiye. Ou met zam nan dèyè w jounen jodi a, w ap bay pwoblèm nan larepiblik, men konnen ke plas ou se swa nan prizon. Kounye a la, jan m wè bagay la pati la, plas ou pa nan prizon. Plas ou se nan simetyè. Donk konprene byen. W ap fè, w ap fè, w ap fè. Ebyen yon lè, fò yo stope w. Èske n konprann? Map fon ti tounen nan zòn wanament. Fwontyè la relouvri, baryè a louvri. Men fò n di ke ebyen eh jounen jodi a gen yon ti kalm aparan o nivo de zòn sila. Piske yè te gen anpil echofoure o nivo de zòn sila. E jounen jodi a genyen On ti kalm apa. Alò, ban m eksplike nou bagay la. Moun ki konplis sa k ap pase jounen jodi a la a o nivo de Wanament, moun ki fè Sendomeng gade nou pou chyen, e anpil moun di Leta peyi yo se chyen. Mwen menm, lè m rive on kote, m pa anvi di m Ayisyen ankò. M anvi di m s on Tèryen. Men kòm se sou bout tè a m fèt, menm lè w ta di sa, anndan w ap manje w kanmenm. Gen yon pwoblèm. Sosyete sivil la pran desten l an men. Li fèmen baryè. Gen yon pakèt ti kokorat, yon pakèt ti visye k al kache anba pon an. Ti vòlè sa yo, yo jwenn de twa goud la avèk apui majistra ensi ke le gouvèneman ayisyen. Gouvèneman an mechan anpil wi. Ariel Henry kòm si pou yon granmoun pou sanwont nan nivo sa, pou sa dominiken ap fè nou la, nou jwenn yon opòtinite pou n fèmen yon pòt sou yo nou pa fèmen n, pou n fè yo mete ajenou. Nèg yo voye lapolis al bay moun yo gaz lotbò a pou baryè a. louvri ankò. Men nou te estime ke se te grav. Nou reziye nou paske otorite yo se de moun ki pa gen vizaj nan figi yo. Menm lè w wè yo gen yon vizaj, m pa kwè l pou yo. Oubyen vizaj la se yon fo vizaj. Men sa ki fè m plis mal lè m ap gade l kòm videyo nan tout sa k ap pase lòtbò a, Se moun kap ranmase vye militon pouri dominiken vin lage atè a. E ou wè videyo sa? Se yon videyo ki pral fè le tour du monde. Paske men kisa pou n konprann. Gen yon pèpl ki te okipe mwen pandan 25 an e pandan 25 an sa Pèp sa ki te gen yon chèf nan tèt li pa fè anyen serye. Kòm pèp sa te okipe m li pa fè anyen pou mwen an retou fò m mete l ajenou. E kòm mwen gen opòtinite a jounen jodi a la mwen mete pèp sa ajenou. M ap bat li, m ap touye l nan peyi m, m ap fè l travay mwen pa peye l, m ap fè tout krim sou li. E a chak fwa yo sòti pou yo revòlte, mwen parèt yon videyo kote m ap maltrete yo pou m di yo p se mwen k met pye sou kou nou. E jounen jodi a la a, se tris. Nou fini avèk videyo sa ki viral sou rezo sosyo kote Ayisyen ap ranmase manje pouri, manje santi Dominiken. E fò m di nou byen ke anpil moun akize moun Wanament kòmkwa yo pa ka kenbe mwa. Je di non. Mwen di non poukisa paske moun sa yo ki vin ranmase militon santi se de moun ki sòti byen lwen ki ap frekante mache a. Se pa antyèman moun wanament. Si n ap kritike ke nou kritike gouvèneman, ke nou kritike sètèn zotorite nan komin sa a men pou lasosyete sivil se 10 sè 10. Ale la suite de l'actualité et on va revenir pou boukle. pase ann kite yo nou konnen ke janvier pi ta pi tris a se moman la na gade kijan na va parèt bokou plis enpòtan ya pral fè apèl a nou donk gon iresponsablite de part et d'autre ke nou menm nou kondane, paske jisteman nou pa ta sipoze kite desanm nan pase san ke Ayisyen ak Ayisyen pa ta jwenn posiblite Manuel Yves pou yo di le consensus national tant attendu, men kontni l, men kisa k ladan l, men mòd operatwa l, e men ki ansanm de konpetans ki aple jisteman pou yo enplemante l ansanm tou. Donk kontrèman a sa anpil moun ta panse Pascal Adrien, donk aktè yo ki enplike nan negosyasyon oubyen dyalòg pou yn sòti de kriz lan yo ta dwe pwofite de sèt peryòd de koup du mond pou ke yo ponn on rezilta ki kab sòti de pou pale sa yo. Men jisteman si se peyi ke nou vle fè vre se sa pou n te fè paske m ape eksplike w on bagay trè senp Humm. Jodi a la ou gen kòm enpresyon ke menm entènasyonal la kèlke pa, li prèske di klè, li prèske di klè, map tann yon akò, epi aprè akò sa pou nou gade. Nenpòt kout men nap bay nan domèn xyz, me kijan pou nou bay li, me sou ki fòm pou nou bay li, nou pap antre konsa konsa pazavan ke moun kap viv sou teritwa sa ki se ayisyen, ki se lè premye konsène pa pwoblèm yo, Yo di, wi nou jwenn yon antant sou kijan pou n rezoud pwoblèm yo. Men ban m di yon ti bagay. Jodi a la a, menm lè w ta va jwenn yon antant politik, dimansyon pwoblèm grangou, dimansyon pwoblèm dola k ap ba goud la kalòt, dimansyon pwoblèm sosyoekonomik ki gen atè a la a, moun ki pa ka al lopital, moun ki pa ka manje, elatriye, si w pa genyen plizyè santèn de milyon dola ameriken ki enjekte demen maten la nan ekonomi an, Ou panse nap kapab kenbe orizon avril me san pa gon eklatman sosyal nan peyi a? Men pou rive konvenk on ansanm de bayèur de fon entènasyono, pou rive konvenk on ansanm de peyi antre gimè ami ke 1 gen nesesite pou yo bay kòb sa, 2 gen kapasite e volonte pou n byen jere kòb sa, enben l mande pou depi kounye a wi, pou nou alinye yon meyè ekip yon meyè ekip nasyonal, avèk dè moun ki byen antrene, avèk dè moun ki gen le sans du but, avèk dè moun ki gen le sans de la défense, kòm nou nan peryòd foutbòl, m'ap bay yon metafò foutbòl, epi pou nou konvenk tout moun ke lè n rive nan chanpyona nou pa pral fè bèk atè. Donk se egzakteman nan sa ke nou ye la. Se yon chanpyona k'ap pral jwe, epi ou gen yon ekip nasyonal ayisyèn ki deside nan moman pou n ta va fè seleksyon an, tout moun ret lakay yo, se blak dam bwè. n ap bay padon. Nan moman pou n ta va fè seleksyon an, pou n ta va vin antrene seleksyon an, tout moun ret lakay yo se feyton y ap gade, se foutbòl y ap gade. Men yo pa vle monte teren an pou yo vin antrene. Donk mwen menm mwen panse ke peryòd koup di mond lan kote ke tout moun ap gade sa k ap fèt, y ap pran plezi, yo kontan, fanatik ap veye zen ant Ajantin avèk Brezil, kiyès k ap elimine avan, èske gen yonn nan yo k ap chanpyon elatriye. Sete le moman, se ankò le moman ideyal pou ke moun ki di yo gon minimòm de lidèchip, moun ki jodi a ankò rete yon sètèn kredibilite, pou yo menm y ap antrene nan moman an. E antrènman vle di kisa? Ann antann nou sou yon akò e ann fè an sòt ke nou pran ak a sèten nivo jodi a la gon pwoblèm de gouvènans grav ki poze, Gen yon ansanm de moun ki la pandan pli de 16 mwa, 17 mwa, tout ce que tu veux, ki pa bay absoliman oken rezilta. Ann gade kòman, menm jan jodi a la, si Brezil gade o nivo milye teren gon pwoblèm, fò l idantifye ki jwè pou l retire. Fò antrenè a gade Ki moun pou l mete? Neymar sot blese la, rapid vit, fò n gade ki jan pou n konpanse, e ensi de suit. Men, sa ki valab nan jesyon yon ekip foutbòl ki bezwen chanpyon an, li pa kapab pa valab pou yon peyi ki kolektivman bezwen avanse. Donk, se egzakteman la a ke nou ye. E, si an desanm nan la a ou rann ou kont ke pouvwa a fè kòm si de ryen netè, si an desanm nan la a ou rann ou kont ke lèzot aktè politik fè kòm si de ryen netè, Mwen menm mwen di ke son peyi k sou pilotaj otomatik. E si son peyi k sou pilotaj otomatik, pa rapò a enkapasite elit yo pou yo pran jesyon peyi sa an chaj, li klè ke an janvye fevriye n ap al pliye. E lè sa a, Dye sèl sè nan ki nivo dola ap ye pa rapò a goud la, Dye sèl sè ki kapasite reyèl n ap genyen pou n menm fè kòmand gaz pou n vini nan peyi a, Dye sèl sè ki obligasyon teknik k a va genyen pou yo anonse ke y ap ogmante gaz la ankò e a se moman, avèk ou san lidè, gon eklatman sosyal ki jodi a ankò evitab, men si nou fè lasoud orèy nou pa pran san nou, nou pran tan nou pou nou jwenn on akò, m panse ke pa gen wout pa bwa n a prale dwat vè on eklatman e a se moman ni mwen menm, ni ou menm nou p ap ganyen de bon, nou p ap ganyen de pozitif pou n tire nan sa. Piske se peyi a k ap vin pi mal, se pèspektiv yo k ap vin pi sonb, vwala poukwa nou zot, onivo di Mouvman Nasyonal pou Transparans, depi yon sèten tan n te di, n ap antre nan kad yon regwoupman, Regroupement des Structures Politiques Non Alignées, e nou menm onivo de regwoupman an, malgre dokiman dakò ki te pwopoze a, li akize sèten feblès, nou te di nou pa pral gade sou sa a san pou san. Ann asire nou ke nou kapab pote kole. Lòske 1, 2, 3, 4 ekip la monte sou teren an, sa ka rive n te di n ta pral jwe 4, 3, 3, epi lafòsdèchoz fè ke nou chanje. Nou di n ap jwe an 5, 3, 2. Nou di n ap jwe an 4, 3, 2, 1 e ensi de swit. Men n te di ann pa, ann pa refize jwe match la. Ann pa di nou pap monte teren an si egzakteman pozisyònman taktik ke n te gen nan tèt nou an se pa li menm ke nou jwenn sou papye antrenè a. Nou te di ann monte teren an kanmenm. E vwala poukwa, gen yon fòmilè dadezyon ke yo te bay. Nou se inik antite politik ki siyen fòmilè dadezyon sa. Kita ske nan lèkoulis, ta toujou gen de chanjman ke nou opere ansanm pou le byen di peyi. Donk nou menm nou gen volonte. Jodi a ankò map pale avè w la, kè ranm ap rache m paske m di kèt, eske se tout bon vre nou annafè avèk de zelit ki osi ensousyan parapò avni peyi a? Pouvwa a fè silans. Moun ki andeyò pouvwa fè silans. Pèsonn pa pale a pèsonn. Tout moun nan foutbòl. Kòmkidire, imedyatman apre 18, pwoblèm gaz la ap rezoud, pwoblèm dola ap rezoud, pwoblèm ensekirite ap rezoud de pa ou yo menm. Donk sa fè nou ekstrèmman mal. E jodi a ankò, m pa vle yon oiseau de mauvaise augure, non. Fòk nou pran le swen pou nou gade pwoblèm nan men pwopoze solisyon. Solisyon an li pa lòt kote ke otou dun tab e nou ankò envite e le medyatè e la primati e lè diferan zaktè politik de kèlkeswa sansiblite ke yo reklame yo pou ke pandan foutbòl la menm nou kapab reyini, nou kapab pran randevou, nou youn konn nimewo lòt pou ke antre ayisyen, antre dè jan de bon komès nou di 1, 2, 3, 4 avèk on ansanm de moun kredib, avèk on ansanm de moun ki konpetan, kès kon pe fè ansanm pou on peyi? Bon, Pascal nou rete anviwon 2 minit, nou konnen w gen on grann kapasite de sentèz, e se Darius ki pral poze w dènyè kesyon an. Alò Pascal, nou konnen ke genyen de moun ki yo menm, de pèsonalite ki yo menm te trè enplike nan kesyon dyalòg la, ki tonbe anba sanksyon notamman peyi Kanada, Eske e kelke pa sa pa yon fren tou ki ralanti e pwosesis e dyalog wap pale a? Bon, mwen mwen panse ke peyi a plen moun. Lè nap pale de avni on peyi, nap pale de avni on sosyete ki genyen dè milyon de moun, jodi a la Pascal Adrien ap pale kòm aktè, si demen maten Pascal Adrien n'est plus, fòk peyi a jwenn dè resous ki gen kapasite, ki gen kredibilite pou yo kontinye jisteman mennen konba. Donk jodi a la mwen menm mwen panse ke genyen yon ansanm de sanksyon ki distribiye par le Canada et les Etats-Unis. Li klè ke ansanm de moun ki sanksyone yo, yo reyaji piblikman pa rapò a sanksyon ki jisteman e frape yo nan moman ke n ap pale la a. E yonn nan denominatè komen ke m wè nan entèvansyon ki fèt yo se ke yo mande prèv. Donk li klè ke si genyen prèv demen maten, e se sa m jisteman mwen ta espere, Yo gen de prèv solid ki vini, ki, nan yon sans ou nan yon lòt, presize pou lemond antye verite irefitab pa rapò a ansanm dakizasyon ki pòte yo. E se a se moman la n a va konnen jisteman èske gen de moun ki reyabilite paske gen de prèv ki ale nan sans pa yo oubyen èske gen de moun ki a san pou san antere paske gen de prèv ki kowobore jisteman ansanm dakizasyon ki te pòte kontre yo. Kanta prezant minit ke map pale avèw la, li klè ke nan peyi ke nap pale ki rele Ayiti a, gen anpil anpil anpil konpetans dan tou lè sektè pou ke si nou defini yon plan poun retire peyi a nan sou devlòpman, poun retire peyi a nan lamizè, poun retire peyi a nan enstabilite politik, li klè ke e anndan peyi a e andeyò de peyi a il y a beaucoup de compétences. Donk nou pa pral pran pretèks ke se paske gen sanksyon ki fè ke genyen, m te kapab di, yon ralantisman de pwosesis la. Mwen panse ke, notamman du côté du pouvoir, genyen dè moun ki nan antouraj PM nan ki jiskaprezan estime yo pa gen twòp enterè pou pwosesis sa li menm li avanse. Ou ankò, au niveau de la classe politique d'une manière générale, genyen dè moun jisteman ki anfas pouvwa a ki yo menm tou estime pou rezon pa yo ke yo pa gen enterè pou yo avanse. Ki moun k ap penalize, ki moun k ap peye po kase a, se le peuple Haïtien. Mwen menm, mwen se yon diy fils du peuple haïtien. Peyi a envesti nan mwen depi lè m nan kindègadenn jiska jiskaske m fè inivèsite. E jodi a, mwen estime ke kòm moun k ap viv nan peyi a, ki te gen posiblite pou m kite peyi a men ki rete, se moman ki rive pou ke yon ansanm jèn tankou m, nou mete fòs jenès nou, nou mete kapasite nou, konpetans nou, nou mete entegrite nou osèvis yon pwosesis ki ka retire peyi a nan sa li ye la. Donk nou sòm prè, avèk dè moun ki osi prè ke nou, avèk dè moun ki osi konsyan ke nou, gen anpil bagay ki posib pou le peyi. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine.